Tèks la di, Bondye etabli des apôtres. Wi. Apôtres. Il a donné les uns comme apôtres. Nou te wè fonksyon apot la, se yon moun ki la ki gen yon haute formation nan men l e ki gen plizyè don ankò anndan l. Wi. Ou konprann? Apot la, li gen yon kapasite, li gen yon kapasite. Non sèlman li ranpli fonksyon apot la, men se yon gras, se yon don spesyal li ye pou li. Jadis, pami le don de lidèchip, Papi, se le don le pli, le pli wo plase. Le pli wo plase. Spirityèlman pli wo. Ministeryèlman le pli wo. Ministeryèlman le pli wo. E setera. Donk, se don anndan li, ou sipoze, lè moun nan yon apot la, se yon moun ki Ki dwe gen plizyè plizyè don nan li, paske se li k ap fòme fòme dè zot apre, selon lèur fonksyon, oubyen selon la fonksyon de chaken. Ou la avèk mwen? An gen si moun nan di l gen apèl pastè, se Apot la k pral la pou epwouve w. Ki pral epwouve l pou l gade, pou l wè. Eske vrèman ou gen don sa a? Si w di w gen don evanjelist, se pa sèlman w di w gen don epi w ale ou rale bout valiz ou, ou pa menm konn kote w prale. Ou kòman ou pran lari. Ou pran lari, w ap pase sou chè epi w di w gen don evanjelist. Non, pa konsa l ye. Fòk gon moun ki epwouve w, ki apwouve w e ki rekòman, ki konsakre w, ki rekòmande w. Amen. Ou wè sa m di a la? Ou di ou gen don an, fò w epwouve, fò w apwouve, fò w konsakre, fò w rekòmande oubyen òdone. Amèn, amèn, amèn. Epi ou menm kisa w fè, ou pral aplike. Ou pral aplike. La, Pou anpil moun, yo souvan avanse ke sèt kèsyon de rekòmandasyon pa pa yon lòt moun oubyen pa yon apot, yo gen tandans souvan a neglije l. Moun nan di Bondye rele l epi se fini. Wi. Men, se, se e fen an fasilman pou swiv. Yo pa janm fini byen. Paske gen anpil moun bon se ogèy ki fèw di sa, li kòmanse fè ti bou Bondye relem epi se yon moun ki pou dim al bay kòmsi si moun nan pa si li pa jwenn yon moun ki òdone li ki bal òdonans lan Li oblije bloke alò ke Bondye rele l, li twouve ke sa se twòp valè ke yon moun, yon pèsòn imèn ta genyen, alò ke li resevwa apèl Bondye. O wi! Li di, kòman Bondye fè rele l pou yon moun nan, pou yon èt imen bloke l? Bon. Anpil fwa, Pastè Osildyo, moun yo, yo pa li Bib, yo pa etidye Bib. Yo pa li Bib, yo pa etidye Bib. Bon, an jeneralman nan tout Bib la, tout moun Bondye rele, mwen Bondye rele, e si se pa yon kontèks trè espesyal kote pa gentan gen yon ene, mwen Bondye voye ou bay ene. Bay ene, wi. Paske ke, map di nou bagay. Mwen di nou bagay ki fò. Ou wè Satan? E, son pèsonaj m etidye anpil atravè bib, e m konprann li byen. E sa k fè nan non Jezi m ka, m ka batay avè l. Wi. Paske tu ko, tu konè ton ennemi. Ah, je connais mon ennemi. Amen. Map di nou bagay, ou wè Satan? Se chèf dezòd li ye dan le mond. Wi. M di w Satan. Elik e chèf dezòd. Se chèf dezòd, se le pli gran chèf. Wi, di dezòd. Li la. Di dezòd dan le mond antye. Wi, e li e sa l la pou l fè menm, fè dezòd. Men w konnen pou lè kretyen l pa tolere w, li pa tolere yon moun k avèk bib an men pou ap fè dezòd 1 pou 100. Non. Waww. Ou ka toujou kontinye preche, w ap preche pou li. W ap preche pou li. W ap travay pou li. Oh oh. W ap evanjelize pou li. W ap pwofetize pou li. Gade. E, e, e, e se sa misye fè. Wi. Gen yon pakèt moun ki pran ledesi al preche san yo pa respekte lòd ou dechòz. Amen. Epi y ap pale fò nan tèt Satan, y ap pale fò kont Satan, Satan ramne l. Amen. Satan rale di non, pa fè sa, w a se wan dezòd. Donk papi si m konprann byen, lapèl e, lapèl e absoliman de Dye, lapèl e lap e absoliman de Dye, men lòdònans. Ministeriel, un de l'homme de Dieu. Un de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, un plus grand ki la sur le terrain ke Bondye konnen. Un plus grand. Ok. Ke Dye konnen byen. Wi. Ou la? Wi. Bon, sa map di, sa nap di a la, nenpòt moun ki ta gen le kontrè, nenpòt pastè dan le ministè ta gen le kontrè, ou gen dwa ekri nou. Gregwa rele pastè a nan 38 38 63 12 pou di ke se manti nap bay paske m di nou deja depi m wè nap bay manti map demanti nou piblikman depi se piblikman nou kanpe sou rezo sosyo nap bay manti mwen map demanti nou avèk la bib anmen pa pou me fè plèzi Men pou fèmen bouch anpil moun ki si di oubyen si kwa et we sèvitè de Dye dan lwè sang du tèm, tandi ke pa vre. E ki ap twonpe anpil moun, epi sa, epi sa Pedro tou delivre anpil moun de lè anpriz. Wi, anpil moun ap delivre, non, m la pou sa, dan le presye non de Jezi Kri. Se se tèlman vre, Bondye chwazi, Dye a fè chwa de David kòm wa. Men l voye Samyèl al bay odonans lan. Al wen l kòm wa ozye de tous, tout moun wè ke l resevwa l de la par de Samyèl. Li pa t chwazi Sayil? Li te chwazi Sayil kòm wa, men li al wen. Wi, li wen l. Sayil. Wi. W ap wen tout. Ankò Samyèl. Menm pwofèt la, fò l jwenn yon lòt pwofèt ki l wen. Wi. Fò jwenn yon pi gran. Bondye pral pran Eli li di Eli al wen Elize a ta plas. Wi. Se konsa l ye. Donk, dan le nouvo testaman, nou pa pe nou pap fè estrapolasyon nan ansyen testaman paske nou gen nou gen ase de pwovizyon devan nou la pou nou pale. Lè w pale de apot la se gen moun ki di ke Pa gen apot ankò etc. Bon m mande m ke moun sa yo kisa yo kenbe nan men yo? Pandan ke tèks la di Dye a. Men l di l la, E sesi dan le Nouvo Testaman. Dan le Nouvo Testaman, lapot Pòl di sa pandan ke Jezi gentan mouri, Jezi monte nan syèl. Dan le Nouvo Testaman. Lè w ap etidye sa yo rele Classe des Apôtres a travè Lèzayiti gen 4 klas. Ebre chapit 3 montre ke Jezi è le souveren. Jezi nan premyè klas des Apôtres. Il est le, e pa un souverain non. Le souverain. Il est le souverain. Apôtre. E nan klas, klas sa, e sèl li k ladan l. E sèl li menm k ladan l. Nan lòt ka w ap jwenn gen plizyè lòt moun etsetera men nan klas sa a, nan kategori sa a, kategori 1 sa a, se sèl li menm ki ladan l. Se sèl li menm ki ladan l. Se sèl li menm ki okipe l. Sa n ta renmen yo byen sezi, dezyèm klas la oubyen dezyèm kategori apot yo, ou jwenn, ou jwenn ou ka rele yo les apôtres les plus rapprochés de Christ. Ou jwenn lè douz mwens Juda ki te vin tchwe tèt li, e dan la dan la chanm hot ki vin ranplase pa Matyas. E ranplas ranplase pa Matyas se yon pwen ke pa t gen kontredi de sa depi lè l ranplase depi Actes des Apôtres jiska Apokalips. Pa t gen sadi ke pa t yon pwoblèm li te ye pou Matyas te ranplase Juda. Sa pran mwen byen sezi ou jwenn klas de 12. Klas de, wè nan klas la gen 12. Gen 12. Sa di ke chif 12 la, li gon, li gon senbòl trè spesyal. Nou pap rantre ladan li, men pli devan ou pral jwenn li nan Apokalips. Wi. Son lòt figi. Wi. Paske, di m sa w vle, apot Pòl pa t fè pati dè douz. Non. Banabas pa t pami. Banabas se te yon apot li te ye osi, li pa t fè pati dè douz. Wi. Men, le Sentespri. Sa se twazyèm klas la. Sa se twazyèm klas la. Pa sa? Wi. Twazyèm klas dè apot la, ou jwenn li mansyone, yo pa t oblije mansyone tout lòt apot ki te vin apre, sa pral depan de Wotè spirityèl ministè an. Sa l te akonpli kòm ministè a. Sa l te lese kòm mak. Wi, sitou nan tan. Donk ou jwenn Pòl e Banabas, nèg sa yo te enpoze yo nan levanjelizasyon premye sèk. Ou pa t ka pa pale de yo. Ou pa t ka pa pale de yo. Donk, ou jwenn twazyèm klas la, se mesye sa yo. Apre sa, katriyèm klas la se legliz atravè lèzaj. Pa konn sou sou wè. Amen. Les apôtres à travers les âges de l'église. A travers le tan. Ok. Sa vle di anndan klas sa a chaje ou pa ka kontwole. Wi, paske si tèks la di Bondye etabli pou legliz la done lè zen kòm apot. Pou legliz pou le pèfeksyònman de sen. Sa vle di tout kote k gen moun ki kwè nan Jezi Kri ta sipoze gen apot k ap sipèvize, k ap kontwole. Pa konn si m klè. Amen. Amen. Donk. Alò, e menm sistèm katolik a, yo rele Pap la kòm Lapot prensipal de Legliz katolik. Pa konn si w sezi? Yo rele Pap la konsa lè y ap fè teyoloji ba yo, katolik yo, yo pale de Pap la kòm Apot prensipal di sistèm katolik. Ou konprann sa m di w a la? Men yon evèk katolik se yon apot li ye. Wi. Ou konprann sa m di w a? Ki anba, ki anba evèk e apot prensipal la. Ki anba apot prensipal la. Li gen yon pil e, e dyosèz, li gen yon pil bagay anba otorite l. Menm jan, menm sistèm nan tou nan domèn evanjelik. Lè w rele yon moun siyentandan, w rele yon moun. e evèk oubyen bishòp. Wi, yo prefere anplwaye tèm sa yo olye pou yo di apotre. Ou olye pou yo di apot. Bon m pa konn ki rezon yo genyen, petèt sa sòti nan blan an tou, paske depi ou wè blan an sòti Etazini an sa l ba ou a e li pou pran, sinon l ap tounen ak kòb li. L ap tounen avèk byen l yo. Lap tounen avek byen l yo. Wi blan blan kolonize levanjil ki genyen an. Li do men. E sa fè gon pil moun ki fè konnen e levanjil blan nou genyen an majè pati yo gen yo parèt gen rezon paske nou pa orijinal ap levanjil la e sa blan an di ou konprann e sa blan bay menm menm gouvènman nou genyen yo yo di nou esklav. w ap wè son seri de gouvènman nou genyen nan peyi dayiti ou konprann se sa blan ba li li bay pèp la menm si se pwazon li ye esetera bon wi depi se blan k bay li depi se blan k bay li yo pran li yo resevwa li yo resevwa l e sa fè bon o pwen de vi politik ou wè peyi a pa janm ka anyen paske si blan an. Si blan pa dakò. Fòk blan ta vle w yon bagay. Fòk blan ta vle w anyen. Si chwazi pou pèp ayisyen yon bagay, w ap yon bagay. Men si l pa vle w anyen, ou p ap anyen. W ap toujou yon mache pou li. E sitou pa bliye, pa bliye, nou menm pèp nwa, pèp ayisyen, nou gen maladi blankomani. Wi. Wi papi. Nou chbi la mal. Wi gako manni a an vre wi. Bro menm andan teritwa papa depi moun nan gon ti koulè ou wè gon respè. Li dominan. Li dominan li gon respè pou li pa rapò a sa koulè paske andan teritwa la Y a les mulâtres k ap domine e tout moun koube. Tout moun dakò, yo fè sa yo vle, tout moun aksepte l. Yo moute pri pwodui yo jan yo vle, etsetera, etsetera, fè tout sa yo vle, tout moun aksepte l paske se son de des mulâtres. Se son, yo gen koulè blan. Donk, anndan, pou, pou sosyal la, pou politik la, l ka konsa, men anndan bon levanjil Kris la. Amen! Ou fonde l ou fini paske ou gon konesans ou gon papye nan men w, ou te fè tewoloji, ou te fè yon seminè. Demagoji sa yo, demagoji sa yo, yo pa pòte, yo pa pòte kontribisyon, yo pa pòte, kòman dirèj, yo pa pwodui dè zefè pozitif nan sosyete a nan. Ou pa ka pa rale sistèm. jan katolik yo fonksyone a nou tap di sa ke yon prèt pap janm ou pap janm wè yon prèt leve yon jou epi pou l di lap fè yon legliz katolik sa pap fèt lap fè yon ti bagay li non li pap fèt li pa gen dwa sa a ou wè sistèm nan malgre son sistèm dyab wi. Malgre son sistèm kòronpi. Men yo trè òganize an se sans. Men pou òganizasyon yo, pou disiplin yo, sè ta respekte. Wi. Tadi ke. M ta swete tout moun kap tande m la tande m byen, mwen repete l ankò, malgre sistèm nan yon sistèm relijye dyabolik, masonlòj, monn envizib. Gen yon lòt bagay ki gen papa ladan yo ke m renmen. Ou pa tande gen plizyè seminè katolik. Tout seminè ou ta gen yo se bay referansyèl yo ye. Pa rapò o Vatikan etc. Yo gon liy dansèyman. Yo gon liy dansèyman. Yo pa kite moun vin gate ansèyman an. Epi papa ou pa ka leve yon bon jou la ou di wap fè mèlo mèlo ou ta yon prèt ou ta yon evèk ou pa ka leve yon bon jou pou ou di ou pral fè seminè bay katolik non. Ou pa gen dwa sa. Ou pa gen dwa sa. Wè jan tout bagay yo byen òganize. Yo gen lekòl yo, yo konnen men ki lekòl moun nan dwe ale pou l vin yon prèt. Ou la? Yo gen yon liy dansèmen yo respekte. Wi, yo suiv li, yo respekte l alalèt. Yo suiv li. E pou anseye anndan kòm yon pwofesè. Fò w konn sistèm katolik la byen. Fò w epouze l byen. Fò w epouze l byen. Fò yo epouze l avèk etwatès. Avan pou yo ba w anseye, yo epouve w. Fò w pran grad. E pa moun k ap vin charabya an kèlke sòt. Kounye a ou wè tout kalite moun anndan, bon nan sistèm. Tandike anndan Bib la, konprann, bagay mwen byen sezi. Disiplin sa a, se anndan Bib la, konprann.